Bonjou, bonswa la fami! Avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Bagay yo anpil wi la a. Nou sot fon emisyon konsènan batay Savyen kote 2 gwoup gang ap afwonte e ben sa dat. Sa dat antouka nèg ti mepri yo avèk nèg Savyen yo. Savyen pote boure, yo fè nèg ti mepri yo vole, popilasyon an nan lari. Pwoblèm, sè le kawo pou lèjan ki abit laba. Men ekoute, genyen yon lòt towo ki pran lapawòl paske nou konnen kant ou di Savyen ou di baz Anèl, Arnel Joseph. E nou sonje kòman Arnel li menm li pèdi lavi l. E lè w di Arnel Joseph, ou di kiyès? Ou di Savyen, men ou di tou Vilaj de Dye. Y a quelqu'un au niveau de Vilaj de Dye, un chef de gang redoutable qui a pris la parole sur ce dossier. E mesye sa li menm li prè pou l apiye youn nan gwoup sa yo. E w deja konnen ki gwoup. Se nan sans sa gen yon voice k ap sikile sou rezo sosyo. Yon vòj de yon minit konsa e kèlke segond kote ke Izo di li pral mete pye l atè a nan raje a, li pral batay pou nèg Savyen yo. Antouka Izo, nèg yo deja ap pilonnen moun nan Jan Deni, mezanmi bay yon chans. Paske se pa nòmal. Izo di l pral voye M60 li nan batay, men le fèt ke Izo di l prale anba a gon grenn bagay pou yon nèg poze tèt ou. Kòman bandi yo fè sikile? M ta renmen konnen wi. Sa a fò m ta al antre nan sekrè dè dye pou m konnen kòman yo fè fonksyone. Pa egzanp, Gabriel ap batay, bon Izo pran lanmè a. Lal ede Gabriel. Je nèf ap batay, ou wè tèl gwoup sòti tèl kote, yo travèse tèl kafou, menm dèfwa travèse tèritwa enmi avèk zam nan men yo pou al pote lòt sekou. Quelle histoire! Quelle histoire! Mwen m sèlman konnen tankou nan yon seri de peyi etranje, pa egzanp gon zòn, zòn nan kapab okipe avèk ou pa de chèf de gang. Men kòm si pou nèg yo gen sa n ta kapab rele yon libète de sirkilasyon, waww pwoblèm. Antouka, ann tande Izo. Bon sak fè nèg sa yo bat kò yo konsa? Bon nèg yo konnen e lapè k pi enpòtan, lè lapè a tout nèg ap fonksyone nòmal, pa gen nèg k ap mouri nèg yo bat Ey ak gen bon ti bakòp? Di m non Dèdè, si m bon ti bakòp di m non, kiyès k ap bat kò l konsa? Ti mepri sourit nèg sa yo? Hein nèg sa yo kap bat kò yo konsa Genlè fòm fon ti vire nan latibonit lan hein fòn vire fòn vire Nou pral eseye M 60 yo lòt bò a Nou pral lòt bò dèyè M 60 nal eseye M 60 yo lòt bò a fòn gad kijan raje a ye Hey Dèdè Dim Dim sa poum fè Dim sa poum fè Dim sa poum fè. Anh m santi nèg sa yo bat kò yo mouri pou yo mouri depi nèg la pa vle lapè e mouri e mouri e gèl e gèl vle sipoze mouri nan gè dim sa k gen dim sa pou m fè dim sa m fè mal mal map vin mò anfò e pa nan zòn ou an map ye non a moun wap goumen an se la pou e la pou kay mwen ye moun wap goumen an menm e la pou kay mwen e la pou m dòmi. Aah m pa gen dwa chè m ap goumen yon nèg pou m pa sou sòl li Si m pa dòmi sou sòl li m pa nan goumen vre Sou sòl li pou m dòmi li menm li sipoze ap dòmi l anraje Al l anraje al bay koulèv pase sou ou Al bay zodolit pase sou ou. Izo a parle Si se vre sa Izo di a Lapenn moun Jan Denis yo fèk kòmanse Paske w tande l di w li menm lè l vin nan batay Se kote nèg yo ye a, sa vle di nan tèritwa enmi an, se la pou l abite. Nèg sa yo se anba raje pou y al dòmi. Se li menm ki pou dòmi nan kay kote moun sa yo te rete. Pèp Savyen, pèp Jan Deni, mete tèt nou ansanm pou nou viv paske te gon lapè, lapè a volatilize, epi aprè, pwoblèm. M pral fè nou tande 2 voice, 2 voice. 2 sitwayen epi aprè nap vini avèk anpil dosye nan site solèy divizyon ki gen nan je 9 pa rapò ak batay ki gen anba Gabriel ki touye plizyè sòlda li nan team avatar epi kisa ankò anpil lòt dosye ann tande vòys yo dabò. Tout pèp ayisyen an map salye nou e mesye. Gang yo. Mesye bandi yo. Map mande nou yon sèvis silvouplè. Bay peyi a chans. Babekyou. Ti lapli. Tout mesye sa yo. Lanmò san jou. Bay peyi a yon chans. Nou menm dyaspora nou bezwen antre nan peyi an. Babekyou ou te di ke ou bezwen fè ou ap fè revolisyon. Men malerezman nou wè revolisyon wap fè a se bagay kriyèl ou ap regle. E bagay kidnapè wap regle. E bagay vagabon wap regle. Kisa w al fè site solèy la? Masak w ap fè site solèy la la, èske se li menm ki ki e revolisyon w t ap pale a? Di m non frè m nan. M ta renmen w di sa sou Ilerzonn. Èske se sa a? Ou ap fè revolisyon kont malere, malerèz parèy ou? Hein? E kont sa w ap fè revolisyon an? Men revolisyon pa fèt konsa frè, ou te di ou se yon revolisyonè ou pa yon revolisyonè ok, sa wap fè a la frèm nan wap tiye moun, rache moun, boule kay moun nan sa frè a, si wap fè yon revolisyon wap fèl kote kont nèg anwo yo, wap fèl kote eeeeee wap fèl kont eeeeee Pierre Desesperans, wap fèl kont Youri Latòti, wap fèl kont eeeeeee kòman nèg nèg nèg nèg ki barikad se avni w nan Andre Michel wap fèl kont nenel cassy ok wap fèl kontre moun sa yo ok wap fèl kontre moun ki bloke peyi an Ariel Henry asasen an ou pa ka fèl kontre moun site solèy mèt lan sa moun site solèy gen avèk ou sa moun site solèy revyen avèk kondisyon wap viv moun site solèy mèt lan se malere malerèz yo menm jan avèw wi frè Bay pèp la yon chans, bay peyi a yon chans. Lè sa a, yo va wè ke w ap fè yon revolisyon tout bon. Ok zanmi m nan, se yon konsèy mwen ba ou. Babekyou, mesye Babekyou, oubyen, oubyen gang Babekyou, m pa konn kòman pou m ta di w sa a. Poukisa w pa al atake Don Kato, mesye sa yo ki te leve nan, nan, nan dèyè prezidan an jiskaske yo tiye l la? Hein? Gade nèg la la ki pran tèt peyi a la ou pa wè li plis baze sou sou peyi moun ki pwoblèm kap pase nan peyi etranje ke li baze sou sou peyi nou wè moun sa yo pito frè olye wal wè moun site solèy moun site solèy pa gen anyen a revwa avèk avèk sa wap fè a la se mechanste wap fè lanmò sanjou ou bloke laplèn Pou ki rezon? Hein? Pou ki sa ou pa pran zam sa yo kontre peyi vwazen? Pou ki sa se kontre pwop frè nou, pwop sè nou? Mesye, sa nap fè ya mesye, li pa gen sans ditou non. Li pa gen sans ditou, ditou, ditou, ditou, ditou, ditou. Reflechi non pou nou wè non. Nou gen manman, nou gen papa, nou gen pitit. Nou gen fanmi. Reflechi byen pou n wè sa n ap fè a si nou gen rezon pou n fè l. Se kòmsi se kontre tèt nou wi nou pran zam nan la. Ti mesye reflechi nou byen avan nou dòmi, fon ti refleksyon nan lavi nou pou n wè sa n ap fè a si nou gen rezon pou n fè l. Mwen ba nou ti konsèy sa yo, si nou vle pran l, pran l, si nou pa vle pran l tou, n a jete l. Dakò? Mèsi bokou ke m swete ke nou pran e nou mete l an pratik. Babay. Tout pèp ayisyen an map salye nou. E mesye gang yo, mesye bandi yo, map mande nou yon sèvis silvouplè, bay peyi a chans. Babekyou, Ti Lapli, tout mesye sa yo, Lanmò 100 jou, bay peyi a yon chans. Nou menm dyaspora nou bezwen rantre nan peyi an. Babekyou, ou te di ke ou bezwen fè ou ap fè revolisyon men malerezman nou wè revolisyon wap fè a se bagay kriyèl ou ap regle e bagay kidnapè ou ap regle e bagay vagabon ou ap regle sa ou al fè site solèy la masak wap fè site solèy la la eske se li menm ki ki ki e revolisyon ou tap pale a di m non frè m nan m ta renmen ou di sa sou lè zòn eske se sa ou ap fè revolisyon kont malere malerèz parèy ou e kont sa ou ap fè revolisyon an. Men revolisyon pa fèt konsa frè. Ou te di w se yon revolisyonè, ou pa yon revolisyonè. Ok, sa w ap fè a la frè m nan, w ap tiye moun, rache moun, boule kay moun nan sa frè a. Si w ap fè yon revolisyon, w ap fè l kote kont nèg anwo yo. W ap fè l kote e, e, e, e, e, e, w ap fè l kont e, e, e, Pierre Desesperans. W ap fè l kont e, Youri Latortue. W ap fè l kontre e, e, e, e, e, e, kòman, nèg, nèg, nèg, nèg ki barikad se avni w nan. Andre Michel wap fèl kont Nenel Cassy ok wap fèl kontre moun sa yo ok wap fèl kontre moun ki bloke peyi an Ariel Henry asasen an ou pa ka fèl kontre moun site solèy mèt lan sa moun site solèy gen avèk ou sa moun site solèy revyen avèk kondisyon wap viv moun site solèy mèt lan se malere malerèz yo menm jan avèw wi frè. Bay pèp la yon chans, bay peyi a yon chans. Lè sa a, yo va wè ke w ap fè yon revolisyon tout bon. Ok zanmi m nan, se yon konsèy mwen ba ou. Babekyou, mesye Babekyou, oubyen, oubyen gang Babekyou, m pa konn kòman pou m ta di w sa a. Pou ki sa w pa al atake Don Kato, mesye sa yo ki te leve nan, nan, nan dèyè e, e prezidan an jiskaske yo tiye l la? Hein? Gade nèg la la ki pran tèt peyi a la ou pa wè li plis baze sou peyi moun ki pwoblèm kap pase nan peyi etranje ke li baze sou peyi nou wè moun sa yo pito frè olye wal wè moun site solèy moun site solèy pa gen anyen arevwa avèk sa wap fè a la se mechanste wap fè lanmò sanjou ou bloke laplèn. Pou ki rezon? Hein? Pou ki sa ou pa pran zam sa yo kontre peyi vwazen? Pou ki sa se kontre pwop frè nou, pwop sè nou? Mesye, sa nap fè ya mesye, li pa gen sans ditou non. Li pa gen sans ditou, ditou, ditou, ditou, ditou, ditou. Reflechi non pou nou wè non. Nou gen manman, nou gen papa, nou gen pitit. Nou gen fanmi. Reflechi byen pou n wè sa n ap fè a si nou gen rezon pou n fè l. Se kòmsi se kontre tèt nou wi nou pran zam nan la. Ti mesye reflechi nou byen avan nou dòmi, fè yon ti refleksyon nan lavi nou pou n wè sa n ap fè a si nou gen rezon pou n fè l. Mwen ba nou ti konsèy sa yo, si nou vle pran l, pran l, si nou pa vle pran l tou, Na jete l. Dakò? Mèsi bokou ke m swete ke nou pran l e nou mete l an pratik. Babay. Sitwayen sa yo w sot tande la yo se de moun ki yo menm nan peyi etranje petèt Santo Domingo, petèt Kanada, Etazini, anpe partou atravè le mond ki ap benyen sa n ta kapab rele nan yon basen nostalji. Chak jou yo ta anvi fon ti parèt. Men ekoute sa sa ka rive ou vini nan peyi a men. Kòman w ap vini? Ki kote w prale? Nan ki pwovens ou sòti? Eske libète de sirkilasyon an l ap respekte? Non. Antouka sa p ap respekte. Ou ka riske ou vini, sa pas byen pou ou. Men, pa kontinye. Paske depi yo pran ou, ou tande konbe kòb y ap mande. Se pi piti 200 mil, 100 mil, Donk, ou ka fè petèt tout tan ou ap travay nan peyi Etazini epi on bon maten ou vini la jisteman pou ta kapab wè de twa zanmi, de twa paran, epi sa w tande a la, yo pran ou, epi sa w tande pòch vid, tout est à refaire! Sa vle di ke bagay la li menm li trè grav nan peyi Dayiti. Sitwayen sa yo eksprime ralbòl yo pa rapò ak sa k ap pase nan peyi an, epi anpil nan yo pwofite voye mesaj bay bandi yo pou di yo ekoute bay peyi a Yon chans. Nou swete ke chak jou genyen de sitwayen pezibl ki yo menm a letranje oubyen sou sòl ayisyen an kapab fè yon seri de deklarasyon konsa paske nou menm nou mete miko nou ouvè a dispozisyon yo e nan jou kap vini yo, m pap di nan jou kap vini yo men nan mwa kap vini yo nap fè efò pou nou kapab gen yon materyèl ki pou pèmèt ke nou moute live. Alò se pa avèk vizaj non, vizaj mwen pap parèt, men kòm si emisyon wap jwenn yo live, nap kapab pale avèk ou nan emisyon an, nap kapab li kòmantè ou yo, paske nou panse ke se evidan pou nou rann nou sa an retou paske ou fè anpil pou nou, ou menm ki sou chanèl la, paske depi nan 1. Abone jiska 251 mil ebyen se bokou e chak jou nou toujou la nou rete soude malgre kritik malgre pwoblèm tout moun di BRL prod rete jan w ye a pa chanje eske nou konprann donk sa vle di ke se nou menm ki RL prod la se nou menm ki fòs travay n ap fè a san nou ebyen pa gen RL prod an n ale nan site solèy nou souple avan yè. La polis fon pote boure nan blòk Douyar la. E fòn di ke genyen de twa nèg ki sòti eske se kote Mikanò la paske nèg yo fèk plase yon chèf nan Tokyo. Nèg yo vin frape nan blòk Douyar la. Nèg yo te vin avèk yon machin epi sa w tande a la la polis pote boure sou yo paske pa bliye m di nou kafou Douyar la se yon zòn wouj. Epi nèg bim yo menm nèg blòk Ipawè yo ebyen nèg yo sote sou. Bandi yo sa w tande a la kout bal e bandi yo kouri kite machin nan e polisye yo pran machin nan gen nèg ki tap di pou boule l nèg yo di ann antre nan baz avèk li pou n wè kisak ladann nèg yo te antre nan baz avèk li e m pa konnen si machin nan boule ou pa paske nèg sa yo frè m nan la se tèren chas yo èske nèg sa yo se nèg jepèp nan yo se manm jenèf. Konprann byen wi epi tou on nèg je pèp pa kapab vin fè ekzaksyon nan blòk douyar la donk konpwene byen sèt sitiyasyon nou pral ka Gabriel batay la fon ti kanpe men fòm di nou byen ke batay la ap reprann paske tout nèg la ap rasanble fòs yo e vandredi swa bagay la te rèd pou nèg Gabriel yo m toujou di non sa Gabriel gen yon alye sur e yon alye de pwa. nan batay ki gen nan Site Solèy la. E si se pa ta lye sa a, m ta kapab di, moun Bwouklin te mele. Paske gen yon grenn bagay, lè bandi vini l ap kalonnen zòn ak kout bal. Li pa bezwen konnen timoun, li pa bezwen konnen granmoun, li pa bezwen konnen anyen. Tout moun ap pran bal. Ebyen, se konsa bagay la te ye. Fò m di nou ke, pandan bagay la te parèt trè difisil pou nèg Bwouklin yo nan sware vandredi a, men samdi maten bonè, yon lòt estrateji. Nèg Izo yo vini nan batay la, e dapre enfòmasyon ki rive jwenn nou, nèg sa yo ou wè k parèt vin nan batay la, se pa gwo chen anraje yo non, humm, se pa gwo chen anraje yo, men. Sim ta gen chans poum ta mennen yon ankèt mesye poum ta konnen tout solda ki avèk izo yo sa tap fèm byen anpil paske daprè ankèt mwen mennen e nèg sa yo se yon seri de nèg ki byen kanpe kosto nèg yo anfom se nèg ki ta kapab ale nan lame wi mesye ebyen nèg yo vin batay. e nèg yo ede Gabriel. Kounye a la, m pral bay nou enfòmasyon men, lefèt ke Gabriel repran anpil zòn ki te nan men nèg je nèf yo, paske nèg yo te prèske rive nan bab Gabriel, men batay sa mistik tou wi, anpil gwo djab ap batay atè a, nèg yo entèpele gwo espri, epi Gabriel rekipere zòn yo, gon w team ki rele team Avatar. Tande byen wi sa m ap di nou an. Alò, jistavan m rive la. Fò m pale nou de sa anpil moun ap rele de remontada, remontada ti Gabriel. Misye rekipere tout blòk li, blòk li te pèdi yo nèt e menm kote nèg je nèf yo te fè var lakay li, li pran menm kafou bouklin. Sa vle di yon nèg je nèf pa ka pile l pandan batay sila. Ti Junior la saline misye fache li pran solda li yo li ale epi tout moun al lakay yo se konsa pou kounya bagay la ye nan site a gras ak yon bakòp solid Izo te voye ba li ak yon ti pòsyon nèg 400 mawozo Gabriel fè iska. Yon travay Isca manke tire sou moun Boston. Pandan Isca nan baz li li chita, misye ap pale, misye ap manje, epi Gabriel rele li di l men tout sa wap fè. Sa w tande a la a? Humm Isca sote, Isca rale zam, gwo presyon tonbe. Tèt chaje wi la. Nèg yo youn toujou ap fè lòt sa wi. Sa vle di nèg yo gen gwo antèn nan baz yo. E fò m di nou ke menm nèg kap goumen yo. Youn gen antèn sou lòt. E se sak fè gen nèg ki mouri deja. Map vini avèk kèk voice kote yo tap pale avèk de twa zanmi pou eksplike fonksyonman baz, nèg yo pral pete tèt tout sa. Kounya la nèg yo pral aranje kò yo la pou batay la reprann ankò. M gen presyon ke nèg yal reprann fòs men si batay la te kontinye rèd rèd konsa Gabriel tap pèdi batay la paske. Bagay la te myèl men janm di w li an nèg izo sa yo ki sanble avèk yon seri de chen anraje nèg sa yo pèmèt ke Gabriel respire. Gabriel estime ke se yon derespektan paske li pase yon lòd e lòd la pa respekte. Gabriel touye anpil nèg nan team Avatar li yo. Poukisa? Li mande nèg yo pou al goumen anpil nan yo refize. E sa w tande a la a, misye vide de twa nèg atè, epi lòt nèg yo oblije mete kran, yo kenbe zam, y al batay. Men kòman batay la ye nan Site Solèy. Tande! Se konsa batay la ye. Donk nou menm, nou rete la, n ap suiv pou ou. E nenpòt lè bagay la rekòmanse, men m ap mande moun Bwouklin, veye kò nou. Nenpòt lè sitiyasyon an nou tande pral gen move bagay, pito nou retire kò nou anba a. Pito nou retire kò nou. M pral vini avèk yon emisyon, yon emisyon toutafè spesyal. E Isca kapab pral souri lè sa. Pa bliye mwen m ekilibrist, m pa fè prèv de parsyalite nan emisyon m. Emisyon sa m ap fè l sou yon kestyon ki pou di poukisa Isca kote l ye a. Paske mesye ban m di n yon bagay. Kelkeswa neg la ki nan yon batay si yo touye manman w ou pap janm aksepte l nan men pèsòn paske manman Isca pat konn kenbe zam manman Isca pat gang li te ka gen yon pitit ki bandi men manman an pat gang sa vle di manman an pat dwe mouri eske nou konprann donk pou Isca tout otan Gabriel rete vivan sa rete pou li yon veritable cauchemar nap gen pou n esplike w tou sa. Epi, batay ki ap fèt la, gon batay politik. Jounen jodi a la, moun Site Solèy, si se te Jinyò, Almetis, timoun belekou ki te pase nan senkantyèm lejislati lan kòm depite, èske bagay yo t ap konsa nan Site Solèy? Paske batay Site Solèy la, s on batay politik.